A la guerre comme à la guerre! Se ak pawòl sa chèf de gang Vitelòm anonse li pral frape pye l atè. Depi divès jou jan nou tout konnen l, lapolis soufle yon van tonnad serye san parèy nan baz Vitelòm. Ebyen frè e sè byeneme, chèf de gang nan mande pou tout moun Bèlvil, Tòsèl, Wout Fre vide lè lye! Male avèti pa tiye kokobe. Pi lwen, chèf de gang nan deklare, M tande DG pnh la mete 10 milyon de goud atè. E e, si w bat kò w, m ka mete voice yo deyò wi. Dayè, lè pou wè m, gen kote nou wè. Ou pa ka p fè sa. E frè e sè byeneme, bagay yo pa piti. Se mwen menm k ap di w, ou ka pa kwè, men ou pral tande deklarasyon chèf de gang nan. M ap fè ou konnen nan jou pase yo, lapolis te mete anba kòd. Papa Vitelòm, ou pral gen chans tande deklarasyon pèsonaj la. Papaya retounen pi rèd! Aprè koup di mond lan frè se sè byen eme, papaya vini ansanm avèk divès pwofesi tou nèf pou moun k ap aplike ki prale Ozetazini Damerik nan pwogram Biden nan. Mezanmi, sa papa wè pou Ayisyen! Antwàn nan gonmye poko wèl. Mwen envitew rale chèz ou chita. Fouco zanmi enfo paw rantre lakay ou se yon plezi. Tout tripotay sa yo nan bon ti mamit enh san retire e san mete. Bonjour bonswa tout moun kijan nou ye ankò yon lòt fwa map diw mèsi. Mèsi paske w fèn konfyans pou nou enfòme w, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou, mèsi paske w like, mèsi paske w abone, mèsi paske w pataje video a sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la Pa ezite aktive klòch notifikasyon paw la pou pa rate okenn videyo zanmi paw Fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti kont ayè e kont sa ki se te Grann mwen konstwi yon pon sèl li menm ki ka pase sou li. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se fil arenye. Ann pa ti krik krak pou nouvo kont nou genyen Nan mitan on gwo twou gen mil twou Nan mitan yon gwo twou gen mil twou Pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi anpil anpil. Medam, matmwazèl, zemesye, bagay yo pa piti nan la repiblik, jan ti pwovèb kreyòl la di, se lè gran ri pran dife, w ap konn ki valè kokobèk te gen ladan, hehey! Si gwòs pa t egziste, Tout fanm tap vyèj. Ebyen fòk mwen diw a la guerre comme à la guerre chèf de gang Vitelhomme sòti nan silans li aprè divès jou lapolis ap frape nan fyèf misye avèk operasyon Tornade 1 ke chèf polis la te lanse depi divès jou. Ebyen frèz e sè byeneme chèf de gang nan voye pinga bay moun ki rete bò lakay li, moun ki gen biznis sou wout taba a, Moun Belleville retire kò nou prese vit paske sa ki pral pase la a malè avèti pa tiye kokobe. Li voye mesaj bay chèf polis la, li voye mesaj bay Theriel Thelus, frè e sè byeneme koze yo anpil si se mwen menm kap di ou, ou ka pa kwè men ann tande deklarasyon. chèf de gang Vitelòm pou plis detay. Pran nòt ankò Theriel Thelus pandan Theriel Thelus ap pale lap di ke m gen anpil nèg pèdi m pap bay m pap rete sou sa yo rezon lè nèg yo gen ti bagay nan men yo fò yo voye monte men m panse ou tap di lapolis te antre nan fyèf mwen. M te sezi 2 bakòp, m te sezi 3 bakòp, li ekri. Talè, talè, talè, ou te sezi bakòp? Serye? Non. Nou konnen lapolis, byen tou founon, li byen tou founon yo fò kouri. An ou te sezi bakòp pou lapolis? Premye nouvèl. Enben genlè e sak fè chèf polis la te mal pou bay bilan, non e pa chèf polis la non padon pòt pawòl la polis la konpè Gary mwah salitasyon spesyal pou ou hee men vitelòm nan tèlman mèt dam tou son bagay ekstraòdinè ann kontinye tande. Kipere youn li ekipere 2 men se byen konte mal kalkile wap voye monte pou granmesi kontinye travay ou frèm m apresye w konesans ou eksperyans ou m ankouraje w e m konprann li trè fòmal. Pou yon nèg sèvo tankouw ki vle ede yon peyi pou Ariel Henry pa mete w se sekretè deta a la sekirite piblik li pa mete w minis jistis bon menm sèvis ransèyman l pa bezwen mete w ladan paske w gentan ransenye yo bay twòp enfòmasyon e pandan w fè tout efò sa m wè yo pa ba w 10 milyon goud la yo mechan hein m mal konprann wi frè m sè m yo. Arago di milyon de goud yo te mete deyò vre. Saw vle di la epi yo te bay jounalis la diminye epil tap just di lapolis men ki kote men ki kote? Ala traka pou lave kay te. Donk an se sans tou pou jan jounalis sila a bay enfòmasyon sou dosye gang nan peyi dayiti e lapolis. Bagay yo konplike wi. Map di nou yon ti bagay. E m vle nou konprann mwen m pa ba nou yon lòd. Men m jis ba nou yon konsèy. Depi se aktivite ki nan zòn mwen an, eseye fèmen pòt yo pou mwen. Pou evite twòp beny de san. Ala de koze wi nan yon peyi mesye. Yon peyi gen chèf, Epi ou tande yon bon maten wap fè ti biznis ou byen kalm pou kew bay fanm ou manje epi chèf gang nan di w fèmen l pou evite bèy indesan. Heheheyy! Humm! Se la demokrasi an Ayiti. E m panse nan lè pou n reprann aktivite nou, m ap fè nou siy. Paske nou gen yon batay. ki pa piti, ki pa ka fè m pè, ki pa ka entimide m tou. Paske tout nèg konnen yon konba rete yon konba. Epe yo nan men yo, epe m nan men m. N ap avanse. An se sans m byen raple m de Konpè Boubou. He! Humm! Gen koze. Ou wè sa kap pase la, se bagay zanmitay wi pèp ayisyen, epi ou wè inosan ap peye a. E bagay zanmitay leta ansanm avèk gang yo wi. Pa bliye, fò raple w, pou nèg yo te touye Jovenel Moïse, sa ki vin ba w Vitelòm anfas lapolis, sa ki vin ba w Vitelòm Ariel Henry pèp ayisyen, son prezidan k asasine. Humm! Fò nou pa bliye sa tou. Briganday sa w wè k vin gen kounye a nan la repiblik ant vitelòm e chèf polis e gouvèneman s on prezidan k asasine e raple w deklarasyon John Joel Joseph gang yo rejwenn nou pou n batay kont prezidan pou n elimine prezidan Nap trennen kadav prezidan nan lari menm jan sam avèk kadav papa nasyon an. Nou pale twòp de 1804, fòk nou fon lòt bagay. Ebyen frè se sè aktyèlman la a, la polis ap kout bal nan baz vitelòm, epi John Joel Joseph li menm ap bwè prizon ozetazini pou kisa? Pou enplikasyon l nan touye prezidan. Ann kontinye tande. Map di oken nèg pa ka entimide m. Oken nèg pa ka enpresyone m. Rezon, m konnen chak nèg ki sou tè sa la, yap viv yon tan, yo prale. Pa gen yon nèg kap fè gwo wòch. Mouri jodi, mouri demen, se menm mouri a. E map di klèman. M paka tonbe devan ti nèg Map mouri paske m vin pou m mouri Men ti nèg paka jete m Sa se klè E m jire devan sa Tout sa kap fèt yo la Dayè fò nou ta ase kòman m ta ka di Pa gen bon sans Lapolis fè operasyon M pa di lapolis pa fè operasyon M paka anpeche lapolis fè travay li Talè! Demokrasi a! Waw! Kèt! Demokrasi a puisan wi nan peyi Dayiti, pèp Ayisyen. Demokrasi a tèlman puisan, moun ki ilegal ap met moun legal deyò. Ou vin ou kraze kay, ou vin ou kraze kay, e kay chèf yo m mete deyò a. Sa sa vle di? Kòman n konprann pati sa? Waww ka nou grav wi pèp ayisyen nou ka pa konprann sa men ka nou grav ka nou grav pèp ayisyen e sa ki tris ki m te kapab di ki pi tris pase sa n ap imajine ou te kapab poze tèt ou kesyon di men kòman fè pou gen polis nou peyi pi pou bandi ap ranse konsa men se lè w tande. Dcpj soti rapò non chèf de gang nan nan menm lis ansanm avèk non premye minis nan touye prezidan se sak fèm mal pèp ayisyen se sak manje tout anndanm paske mesye yo pa konprann menm si se politik wap fè men gon nivo destabilize arive Gon w nivo, gon w liy w ap franchi, gon w jan w ap vin lejitime moun ki ilegal, demen si Dye ve sa pral gen konsekans sou w. E fòk ou konprann tou, jenn gason sa yo ki kenbe zam nan men yo, yo vin santi se sèl mèt e seyè yo ye fason w te ba yo pouvwa, fason w te valorize yo, detui yo pap osi fasil. Donk se tris se grav pèp ayisyen pou ap jwenn non yon chèf de gang nan rapò kote non premye minis ye nan touye yon prezidan e nan menm lis sa pèp ayisyen w ap jwenn de wo grade nan lapolis. Èske w ka konprann donk Amònizasyon an pèp ayisyen. Eske w te ka, eske w ka konprann fratènite ki te genyen ant gang yo ak dirijan kont Jovenel Moïse? Ou konprann pati sa? Eske w konprann zanmitay ki te egziste ant mesye lopozisyon yo jounen jodi a ki sou pouvwa a ansanm avèk gang yo nan peyi Dayiti? E yo pa t kache pou yo te fè l, yo te fè l klè. Yo te fèl klè kou dlo kòk. Men jounen jodi a si nap mande entèvansyon militè, fò tou pase pran mesye sa yo tou. Fòk popilasyon an konn sa yo ap fè ansanm ak yo. Fòk yo fè nèg yo konprann vini chèf nan peyi a se pa destabilize pou ap destabilize men fò gon plan politik. Fò nou wè ke w gen yon pwojè pou le peyi. Se pa boule kawotchou a goch, boule kawotchou a dwat, jwenn yon nèg ki ka fè w kado 200 oubyen 300 galil, epi sa w tande yo monte yon gwoup gang, epi w ap bay pwoblèm, w ap destabilize, w ap kidnape, w ap touye. Donk se nan liy sa pou w vin chèf nan peyi a. Fòk popilasyon an trase yon egzanp sou moun sa yo tou. Ki voice? Ou menm a kiyès? Chèf de la polis? Hee! Hee! Voice wi? Nan kisa chèf la ye avè w? Enben zanmi nou ye vre si gen voice. E rezon k fè m pa gentan lage l deja, e kamarad la k te sou liy nan. M te gon lòt kamarad. M pa vle twonpe l. Chaj. Men apre sa m t ap fè w rete. Voye monte, fè makak. Silvouplè, moun sou wout frè. Moun taba yo. Mande nou fèmen pòt aktivite nou. Machin yo silvouplè, pa sikile nan teritwa pam nan nan moman ke map bata a nèg yo. Ah bon? Eh eske wa de koze mesye? Anfen, ou nan yon peyi, dirijan yo kidnape w, gang yo kidnape w. Nan jou pase a pèp ayisyen, ou raple nou sa ki te pase kay premye minis lan? Donk militè seke tout kay bò kay premye minis lan? Depi se moun ki rete nan zòn nan ou pa gen dwa rantre ansanm avèk machin. Kite machin nan depi anba epi pa sa pye rantre. E men kounya la Vitelòm di pa sikile! Ret nan twou kote nou ye a. Pase mwen menm mwen m pral batay. Bon, chèf yo pa ka asire pwoteksyon okenn sitwayen, bandi yo de menm. Bon, sa yo di nou fè nan peyi a? Pèp ayisyen, sa n deside fè menm nan sitiyasyon sa a? Bagay yo anpil. Nèg yo mande n batay, n ap batay. Nèg yo vle batay, n ap batay. M ap mouri, m ap gen yon ranplasman. Ranplasman m nan ap mouri, l ap gen yon lòt ranplasman. Noir sur blanc nou prale jiskobou e nèg kap vini an tou li mouri lap gen yon ranplasman gen 2 chwa ou pran konsyans mwen pran konsyans nap gen yon stabilite ou pa chwazi pran konsyans mwen menm pa pral pran konsyans pou ou poum fè tèt bese devan ou ni pou makokiyem devan ou afè wap pale de 10 milyon de goud la al fè wont sèvi kòlè bon lè w bezwen m nou pale. Lè pou n rankontre nou rankontre. Non, chèf polis la, fò w fon bagay. Nou pa p rantre nan zanmitay ou menm ansanm avè Vitelòm men, non, non, non, non, se pa posib. Mesye Frantz Elbe, se pa posib. Se pa posib pou yon bandi ap di w wi, di milyon goud se bobin, lè pou n pale n pale, lè pou n rankontre n rankontre. Non, non, non, non, non. Sa pa gen oken sans. nan. Sa a pa gen oken sans mesye. Nou pa ka nan yon peyi konsa epi pou yon chèf de gang kanpe l ap di tout koze sa yo sou. Menm si ou ta nan relasyon avèl, menm si nou te gen nou zanmi, menm si nou te fè ti konplo nou ansanm men. Sa pa gen oken sans. M ap met voice deyò men se kwa listwa? Epi kounye a wap pale de 10 milyon de goud. E paske m te ka di w swa dizan sak polisye yo. Yo pa gen bon sans. Si yo te gen bon sans, mezanmi, yo tap aksepte pran risk la pou nou. Lè w ap antre minisyon, m ap konnen avan yo. E yo menm e ti grenn nan. Atatatat! Sa vle di, lè chèf la ap antre minisyon. Fon ekate espas yo silvouplè. Vivi Michel moun ki konnen l pa fè pati de lekip fon ekate espas lan silvouplè pou n evite twòp masak pou n evite twòp beny de san paske a la gè kòm a la gè m deja pwason m paka pè dlo m deja nan gè m paka fè bak. Epe m nan men m m ap avanse e m prale jiskobou. Kote nou vle l la, la m ap rive avè nou. Jan n vle l la, konsa m ap pran l. Nou pran konsyans, m ap pran konsyans. Nou pa pran konsyans, a la gè kòm a la gè. Inosan k ap kontinye peye pou koupab paske nèg k ap voye w la, l p ap vini. On nèg chèf, met yo atè. Bon ou pa chwazi met pye w atè, ou chita w ap monte desann sou yon blende, w ap fè ti foto, fè makak, grimas. Dayè ou wè si menm Teriel k ap pale la, si nèg ki te nan lari yo vle di l, y ap di l sa yo jwenn. Pou yo monte fè makak, grimas. Antouka. Wè m di nou sa e paske m te gen respè pou enstitisyon peyi m ki rann ke lè n ap fè tout sa n t ap fè yo, m te abese m devan nou. Men imedyatman kounye a la nou menm nou pa konprann, nou panse ke nou se sèl Wa dè Wa, epoutan gon sèl Wa li rele Gran Dye di Jewova. Gon sèl Mèt ki rele Mèt Olowoum. Depi de moun sa yo pa bay pasaj, pa gen nèg ki ka fè anyen, pa gen naw k ap taw. E m di nou sa, mwen menm, mwen menm, mwen menm, dayè m konn vwa k ap pale a, m pa bezwen fè plewonas, nèg pa janm twonpe m de fwa. E oken negosyasyon pa ka detounen atansyon m. Pozisyon m nan m klè sou li. Mwen te di l, mwen redi l e m pap pale sou li ankò, m pa nan fè pleyonas. M swete Premye Minis lan pran nòt pou l ede Theriel Thelus, mete l Sekretè Deta a la Sekirite Piblik, mete l Minis Jistis. On nèg konsa ki bezwen ede on peyi l pa ka ap pase mizè. On nèg konsa k bezwen bay èd li l pa ka ap soufri deyò. Ekri anbasad la voye l vini rapid la pou n gentan bay misye plas li pou l ka fè gwo djòb. Paske l enpòtan pou misye bay peyi a soutyen. Mèsi frè m yo, m kontan tout sa. Bon, sa w gen nan kò mesye a? L ap fè travay li, ap fè travay li kote li a. Li pa oblije gen djòb pou sa. Wi. Ede peyi w, sa pa vle di pou w nan gouvèneman pou sa. c'est quoi l'histoire? K tap tande m yo. Pran bon sans nou pou n tande m. Frè yo, evite. M pa pase pèsòn moun lòd non. Valerio Canez, El Shadaï, m pa pase nou youn lòd. M pa pase nou youn lòd non. Men m swete ke nou tande lekout. Evite lari a nan moman. Mèsi. M sòti nòt sa a pou m fè nou konnen ke mwen kanpe an en sèl òm e m ap batay jiskobou. Rezon, sa k ap pase nan peyi a, li pa pwoblèm gouvènman, li pa pwoblèm geto, li se sèlman yon pwoblèm de konsyans. yo pa vle pran konsyans, mwen m pa chwazi pran konsyans, li pa chwazi pran konsyans, sa vin mete nou nan destabilizasyon, nan ensekirite total. M gade Gauthier kap pale, ki di ke lap kenbe m san souf. Clivens ap pale. lap voye monte sa ou pa fèm pè ni entimide m. Humm! Frè se sè byen eme vwala ou tap tande deklarasyon chèf de gang Vitelòm. Gon ti pwovèb kreyòl ki di, Kote yo ap plimen kodenn, ou menm ti poul, se lage w lage pye w pa al parèt fal ou pase si yo pran kodenn, Se pa ou ti poul yo pap kraze. Bon. Frè se sè byen eme, nou swete mesye yo jere koze yo, men pou popilasyon an li menm, li pa viktim. Konsèy pa m pou pèp ayisyen an mete w sou brezen w, pa al viktim. Zafè w pat manje pwa epi w ap bay lapire a, fòk sa fini. Sinon premye minis. nan menm lis ansanm avèk chèf de gang nan rapò dcpj pou asasina prezidan, ke mesye yo jere koze yo antre yo. Men popilasyon an silvouplè, fòk ke ou menm ou mete tèt ou alabri pou w pa viktim nan sa k ap pase a la. Antouka lapolis. Bon travay jiska prezan nou rete kwè nan ou. Se vre ke gen move grenn andedan lapolis la men nou konnen wap fon travay ki nòb, yon travay ki san parèy, yon travay ki pa gen pri. Ti mesye kontinye men pwoteje tèt ou. Sèvi re pwoteje, sèvi tèt ou pwoteje tèt ou. Menm jan l di nan labib, aime ton prochain comme toi même men pa plis ke twa. Renmen pwochen w nan menm jan avè w, men labib pa di renmen pwochen w nan plis pase w. Antouka lapolis sekirize tèt ou. E lè w sekirize tèt ou w ap wè nesesite pou w sekirize moun. Se yon konsèy. Frè se sè byen eme, soti nan ensekirite relasyon gang n ap tounen nan dosye sa, men li enpòtan pou n pran ensolit nou pou jounen jodi a. Gade imaj sa, waww! Se la sante e le maladi. Ou wa, e li yo kap mache ansanm la. Ou koukou, Doktè Larsen, ou man gad le papi, ou man gad le tchouga baby. Sa, an nou, sa se koul, sa fe cho o kè, ou man gad. Sa se se pa ti koze piti nou, gade mesye, gade kanpe li. Gade ti bagèt li, gade jan ti papi a poze l. Se minis sante a e lè maladi. Ou kapab wè l. La maladi e la sante. Gade yo tou pre. Eyy! Gade yon peyi wi mesye. Pa bò isit se granmoun yo k ap fè koze. Se granmoun yo ki gen bagay nan men yo. Se granmoun yo k ap met koze atè. Ya pa jeune la le vieux oh my God Wè nan lavi pi gon janm dekouraje tande Wap boule kawotchou kontinye boule kawotchou Paske yon moun se jamè A ka rive kou gen 82 lane epi Wap vin minis de la sante Ou gen 82 lane ou vle wap vin minis defans Ou gen 82 lane e sezi ou sezi wap minis de la jistis. Ou gen 60 konbyen lane se 16 ou 16 wè ou minis spò kareman, minis edikasyon. An palan de minis edikasyon frè se sè byen eme fòk mwen di ou, komisè Muscadin frape fò li arive mete anba kòd yon ajan sekirite ministè ledikasyon nasyonal. Tip sa ou konn sa l fè? Misye transfòme tèt li an ajans, pran lajan. pran dokiman pou al fè paspò pou moun, tandiske malere ak malerèz ki leve byen bonè debake devan imigrasyon pou yo vin fè paspò yo, yo pa ka fè l. E tandiske li menm se pa pil e pa pakèt l ap pase pou al fè paspò. Ebyen komisè Muscadin trase egzanp sou misye. Toujou nan komin Miragwàn. Endividi sa wap gade la pèp ayisyen, misye rele Kendy, li abite Onavil. Komisè Muscadin arete l ansanm avèk tout madanm ni pandan yo t ap soti nan vil Jeremi. Komisè a fè konnen li te gen alèt sou misye, komisè a pran telefòn misye, misye sèmante 7 fwa 77 fwa li pap bay kòd telefòn nan. I sèmante l pap bay kòd telefòn nan bon. On dirè ke kòd telefòn nan pi enpòtan pase lavi misye. Bon, antouka komisè Muscadin, dosye a nan men w, degaje w, fè chimen w. Frèz e sè byeneme, ebyen kounya la a nou pral fè w tande deklarasyon papa Vitelòm ke lapolis te arete nan jou pase yo nan vantonnad la, ou konnen, y ap frape san kanpe. An nou swiv. Pita lakay mwen. Polisye yo pran mwen, yo kenbe dèyè tèt mwen, yo mete m kouche. Lè yo fin mete w kouche sa yo fè w? Yo ban m kout pye. Apre yo fin ban m kout pye, yo antre anndan avèk mwen, yo di mwen fò m ka ba yo papye byen vide lò m genyen. Sa biza, kòman pou bay papye byen vide lò m genyen? e ou kenbe papye byen eeyy I love you la polis mwa e li kenbe papye byen vide lò bon on se jamè e la polis pa ka depoze la pat konsa konsa sa ou fè lè sa. Paske lè vin ap ate yo li montre m yo. Piske m di sa, yo di m konsa, m se menm visye parèy li. M di m pa ka visye. Si pitit la gen lespri pase m te mete l lekòl. Se sa k fè l ka gen lespri jodi a l travay pou l sanble. Hehehehehehehe Papa Vitelòm ou ye vre humm sa se sur Papa Vitelòm ou ye vre pa gen blag ladan Ah non. E sak rele ti kochon pa konn fèt san ke. Ay si w ka gen lodjans sa e papa vitelom ou ye pou tout bon. Se pa blag. Ou menm polisye, lèm di sa, yo dim konsa, e sam ye? M di m pa anyen, tou senpman m se papa pitit mwen. Yo dim konsa, ann al ba yo papye, m di bon ki papye kisa m al ba yo? Machin nan? E pa valè yo valè l. Si yo te valè l, li pa t ap gen papye. Li pa t ap gen papye. Lè m di yo sa, yo pran mwen, yo mete m kouche atè a. Yo mete m kouche atè a. Yo ban m kout pye ankò. Lè yo fin ban m kout pye a, apre sa sa fè tout tan m kouche atè a. Lè yo vin leve m, yo mennen m nan dcpj. Yo jwenn mwayen. Yo pran yon limyè met nan tèt mwen. Yo pran youn yo met anba chèz la. Epi, y ap di mwen, fò m kapab bay rezon ki fè Vitelòm ka ap. Fok chanje nan peyi a. Fè tro vitelom. Limye nan tet limye nan de. A waw. Dcpj tap klere w. Dcpj tap klere w. Men dcpj a mwa. Limye anle limye anba. Sa vle di la. Yap li tout. Ogan yo pep ayisyen. A lo bat kon nan peyi sa. Lo gen pitit pep ayisyen. Redi zorey ti moun yo. Ayiti moun nan kap fè zak nan baraj El Hogar dehors dcpj limyè an lè limyè an bon wi humm aprè sa sak pase mesye. M di, pou m ba yo rezon video yo ap fonksyone nan peyi a. Bondye m konnen, yo di m pou m ba yo rezon lwa m ap travay la. M di lwa m ap travay la e Bondye m rele. Hahaha m pa kwè, non papi fò pa fè sa. M pa dou vre, pite lò m pa ta ka pa piti tou. Gad yon granmoun gen odas. An yo mande w, lwa k ap travay la? Eske w wè de tenten mesye? M pa di nou, ou wè lòt se, ou wè semèn pase sa m te di nou? M te di nou konsa ke lapolis bezwen yon inite chanpwèl. Pase operasyon pa fini akoz pa gen kouran, pa gen limyè pèp ayisyen. Yo bezwen yon inite lougawou, yon inite bizango. Wi yo bezwen yon inite konsa nan lapolis la. Yo bezwen yon inite nan chak tèt solda sa yo gen yon lwa k danse. Lwa abitasyon yo konsa lè ap voye nan operasyon, ebyen a nenpòt sa yo kontre a pou yo leve l frap atè. Ala! Ann avanse! Lè m di yo Bondye, m rele yo di m si m pa ka ba yo rezon lwa, yo pap lage m. M di nou mèt fè sa nou vle, pitit a pa tou la, li la. Si nou vle tiye m, tiye m. Yo pran m, yo pase yon premye kote avè m, yo pase yon dezyèm kote, yon twazyèm kote. Katriyèm kote a yo pran m, yo kenbe de pye m, yo mete m tèt konba nan yon twou. Kisa? Tèt anba nou tou? Jan ta pral. Eeyy! M pa kwè. Lapolis wi. Oh non non non, je crois pas. Tèt anba fini mèt chak bò zòrèy mwen. Yon polisye devan li di mesye, si nou pase tout kote sa a pè a, nou wè pè a pa depale, kite pè a repo. Apre sa yo yo vire avèk mwen, yo pran m y al mete m nan chanm komisè a. Lè yo mete m nan chanm komisè a, komisè a pran yon chenn li mete nan pye m, li mete yon kad dan nan pye m. Epi li retounen met limyè a nan tèt mwen ankò. Epi li met anpil nan bab. E konsa l fè m. La, kounye a kile? M rete la jiska senkè. Lè m rive senkè, li di m konsa, E, m ap li fò ale, demen a dizè w ap tounen. Demen a dizè a m tounen. Lè m tounen, yo di, A! Depi w gen dwa tounen, ou gen laverite sou ou. Si w pa t gen laverite, ou pa t ap tounen. M di, Bon, pou m. Vwala pèp ayisyen ou tap tande deklarasyon papa chèf de gang vitelòm bagay yo plis pase sa nap imajine heyy gwo pwofesi pèp ayisyen bagay la konplike depi lè koup di mond lan fini desanbre 2022 a gon seri de pwofèt ak pwofetès nou pa tande yo nan la repiblik. Imedyatman mwa janvye a lanse, ebyen, Lèzetazini Damerik, pou m byen di gouvèneman Lèzetazini an, lanse yon pwogram, wi pwogram imanitè. Anpil, anpil Ayisyen ap degaje yo kou Mèt Janjak la pou yo pwofite pou yo ale Ozetazini nan pwogram sa a. O o! Ebyen, Pwofetès Beatrice tounen pi rèèd e pote gwo mesaj Pou moun kap vwayaje nan pwogram Biden nan. Antouka papaya ba li koze a humm sal wè humm Antoine nan gonbe poko wèl pou ayisyen sa yo. Pou plis detay frè se sè byen eme an nou tande la pwofesi a. Sa se lang chinwa. Ou pale chinwa kounya? He? Danje. Mansonj lan, dè ke verite an pral enstale li parèt an premye. Li parèt an premye, yeah. Malè a moun kap di yo se fo. Fok misyon an akonpli. Je konpran pa lespri trè byen. Paske m raple m, apre Jezikri fin monte nan syèl, le Sentespri desann, sou fòm yon pijon. E pi depi se moun ki t anndan an, yo pale yon lòt lang, men tout moun kapab konprann. Men, Se ou selman k konprann sa w ap di a la. Je comprends rien du tout. Kris boulit mwen m konfyouz. E 5 medam sa yo kap parèt lan Gen 5 yo pral medam? asi twòn yo e 5 saj yo yo gen pou yo parèt ak verite a ak revèy la mwen pa konn ni sat fo a ni sat vrè a paske chak moun gen yon misyon yo vin akonpli Nou genyen yon pwomès ki te fèt avèk Abwaram, Izarak e Ismayèl. Ismayèl se la Replibik Dominikèn. Izarak se Ayiti. Wè la, m confuse nan la bib nèt. E kiyès Sara e Abraram? Ismayèl se Repiblik Dominikèn, Izarak se Ayiti. Pral gen lè 12 tribi. Sa vle di, Izrayèl se pa Izrayèl ki nan lòt kontinan. E Ayiti. Nan. Frè se sè byeneme la, m konfyouz nan levanjil la pou tout bon. Izmayèl te parèt avan Izarak. Se nòmal pou fanm nan sòti an repiblik pou l parèt pou l enstale twòn ni lakay Sara. Humm pral gen Josué pèp ayisyen Humm lame dayiti pral gen 32 mil òm wi si se la bib nap retrase tout istwa nèt sa vle di sim byen konprann la jezi kri poko fèt e si se ayiti ki izarak repiblik dominikèn se ismayèl pral gen tribi de juda. Gad nan kisa Dessalines tonbe wi. Ti ayisyen saj yo di an. Lè a rive fòk Sara akouche e fòk Sara fè pitit la e pitit la ap sòti e tout twòn ki te gentan enstale yo san se pat pèmisyon papa m san pat pèmisyon kreyatè a bay a Nou pral konn sa k vrè ak sa ki fo. Mesaj sa w ap bay lan, li vin de ou oubyen l vin de Kreyatè an w ap pale? Li pa vin de mwen, s on mesaj yo ban m bay paske gen twòp twoubl. Aa twoup sa e sa m di w wi, limyè a tenèb be, konfli an k ap fèt la. Gen yon konfli de 10 medam yo, de 5 fòl e 5 saj. Ozana Rele Ozana Nou pral gen wa David pèp ayisyen Eh Ou di m konsa ke Izrayèl yo ban nou an se pa vre sa a Se Ayiti ki Izrayèl la Tande men li fou A vle di la Sara pral akouche pèp ayisyen Yo ban nou Israel e se poko li, nou m konfyouz. Eske Israel te fèt anvan, eske Israel te la anvan, Sara akouche. Ou wè la m konfyouz nan la bib, m konfyouz nan pwofesi a se. Bon m ti limyè souple pou m konprann tou. Ase m raple mwen, lè Sara fin akouche l fè Izarak, Isaac pral maryaj. Yap fè Jacob avèk Esaü. Jacob ap vòlè benediksyon an sou Esaü. E se nan batay ansanm avèk lanj. Lanj jou pral bare li. Li pral chanje non Jacob an Israël. E men kounya la, sa yo ban nou pou Izrayèl la se poko li. Sara pral akouche, Izrayèl sa se pa Izrayèl, men se Ayiti ki Izrayèl. Fin fini. Kòman pèp Izrayèl la an kaptivite? Yo patou dan le mond, yo depapiye, genyen pa konn kote yo sòti, genyen pa menm konn ras yo. Jounen jodi an, n ap viv nan yon pèp ki gen plizyè ras. Se sa fè n ap jwenn gen moun k ap tiye moun, Gen moun k ap fè moun abi. Se pòkont ke nou gen yon pèp ki melanje, plizyè nasyon ki nan mitan nou. Enben, kisa Kreyatè an te di m? Li di m ke pral gen yon gwoup ame ki pral sèke peyi an, ki pral. He! Avyon Kanada fenk ale wi. Ligne droite. Yon gwoup ame pral sèke peyi a. Ou wè la, Jeriko miray la pral tonbe. Se listwa. Lentèvansyon militè. Jeriko miray la pral tonbe. He! Ki gwoup ame? E se ke la vil Jerizalèm nan, ki se Ayiti, li di m ke. A bon, se Jerizalèm. ki pral seke vil je, kiyès nan vil yo ki vil Jerizalèm? Pase gen vil 1, vil 2, vil 3. Eske se pa ou prens ou pral seke? Damn. La m confuse nan levanjil la pi rèd pèp ayisyen. E li te moutre m yon tig, vè nò, kote ke tig lè w wè tig lewopa ou wè militè ou wè moun a zam. Li te di m ke li t ap. Talè talè. Depi wè tig, leyopa, ou wè moun militè, ou wè moun a zam. Gade tonton makout kap tounen non. An kite dosye sa. Ave di la, solda yo ap antre. Wap pale m de matris, kote ke yo plante kwa nan matris peyi an, pou kapab kapte enèji nou nou menm, pou nou kapab nan divizyon, nan hèn, nan hing hang, pou nou pa janm gon antant antre nou menm. Men talè bon nou konnen yo plante kwa epi dat sa nou poko al rache kwa? Se biza. E mwen te fè emisyon sa ansanm avèk Dorant, kote ke m t ap bay enplantasyon kwa yo nan matris peyi an, e. Depi nan vini Kristòf, Kolon. Ya. Sa vle di ke. Talè. Kristòf Kolon vin anvan nou, i plante kwa. Pa vre? Mwen la m confuse! Vini Kristòf Kolon vini, i plante yon kwa. Nou pat nan boutèy chèche wè chèche nou vin la avè nou. M confuse pèp ayisyen. Depi nan vini Christophe Colomb kwa nan degwenn nou. Kwa kwa kwa pral kwa. E nou menm nou pral vin apre nap vin sou kwa. Kwa kwa. Bandi yo kòmanse L'Artibonite, yo fè chèn de Sen Mak, Gonayiv, yo desann, yo vin pran Akayè, yo desann ankò yo vin pran Kanaran, yo pran Site Solèy, gade yon chema byen sa map di an, de Site Solèy yo desann Lasalin, de Lasalin yo pran Matisan, de Matisan yo moute tèt mòn pou ale kote moun te konn ale nan montay lan, non non. Kafoufèy, wi, de Kafoufèy yo pran Laboul, de Laboul yo pran Tomasen, de Tomasen y ap pran Fèmat, de Fèmat yo pike pou Doko. Loksidan eskri Bib lòbèy li anba nou. Li konnen sa l di an paske. Jan l ap naje vè lamontay. Dou me vyendra le sekou. Ebyen, pandan loksidan menase pa Poutin nan, se toutafè nòmal yo pa gen kras nan bounda yo, se kote k plen tèt mòn yo pou yo gade Pou yo fout nou deyò. Epi pou yo antre yo menm. Pou yo antre vin bwè l. M ap fout bwè, m ap gaye kaka. Sò de atis ou mèt pale. Y a pas de papier là-haut, Monsieur le Baron. Faut pas ainsi avec nous. Huh! Calmate, hein! Calm down! Mais pourquoi, hein? Hey, l'Occident, hein! Programme Biden nan yo. Il faut pas partir les haïtiens Nou pap ka tounen Hee. Mèsi paske w entèprete mesaj lan pou mwen paske jan m di nou an mwen la pou m travay selon sa papa m di m di malè ak moun ki chanje nasyonalite yo malè ak moun ki pa aprann pitit yo pale kreyòl paske vrè lang kreyatè a se lang Ala! Eyy! Sa vle di lang wap pale la se lang kreyatè a? Sè le kreyòl pèp ayisyen. Lang kreyatè a se lang kreyòl. Antouka, frè e sè byeneme, jan ti pwovèb kreyòl la di, malè avèti pa tiye kokobe. Ebyen, pa chanje nasyonalite, veye zo nou nan pwogram Biden nan, men sa pa anpeche m antre nan Ayiti peyi spesyal, nou prale kay pastè Mako pèp ayisyen mande pastè a sa w bezwen, an nou swiv mirak sa. Bonjour pitit. Ou ok pitit? Hein? Hein? M ba lou. Byen benyen pitit ou a byen pwòp. Ou tande? Tande? Epi benyen l, met dlo a bouyi bwè ladan l fè twalèt depa w. Petèt la di m, pran bwat imel ki sou telefòn m oubyen bouyi telefòn nan, bwè dlo a. Ou al mande pastè a yon mail? Ah ah. Mail Biden nan. M kòmanse bay enpasyans wi mwen menm, rete. Hey hey! Hi! Sè Beatrice, nou pral wè kanmenm. Antouka pèp ayisyen jan m toujou renmen di l, Ayiti dictature la pelle des Antilles. Ayiti demokrasi se la repiblik dè koken. Sèl vòlè yo kap rete, qui vivra verra, qui mourra gagara. Mwen di w mèsi paske w tap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou mwen prale map kite w nan bra papa Bondye, Paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w ba w lavi ak lasante. Bonjour, bonsoir, non pa m se Fouco e n ap kwaze nan lòt videyo. Ogevwa ka la pwochèn, bizou bizou, one love.